Medam e mesye nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa e avèk yon videyo tris ke nou pote pou tout fanatik zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo e nan moman nap pale la gen gwo rèl, gwo dèy nan pnh la, 2 polisye fè kan tonbe anba kout bal bandi, ebyen e nap diw ke sèjousi bandi yo vin san pitye, lapolis pou wè w pral san pitye sitou sa ki pa nan konfyolo ak bandi yo, men sak nan tetelang ak bandi yo yal nan operasyon yo touye lòt polisye parèy yo Pou di ke se bandi ki tire yo. Antouka, bagay yo anpil nan peyi sa a. Ebyen medam e mesye nan videyo sa a nou pral envite w gen plis detay, nou pral envite w konnen tou e donk rezon e kòman polisye sa yo menm arive e pèdi lavi yo anba kout bal nèg ame ilegalman nan peyi sa a k ap fè lalwa, k ap fè lapli e lebotan depi kèlke tan nou wè sèjousi. Neg sa yo pa respekte otorite, neg sa yo pa respekte leta men yo gen rezon paske se menm leta anko kap frote bounda avek yo antouka. Nou pral envite w gen detay nan video sa. Genyen tou ansyen, fok nou di ansyen senatè e Patrice Dumont ak Joseph Lambert, 2 neg sa yo sot pase yon move moman anba men TT la a, e Patrice Dumont ki aprè manda l fini, nèg sa yo pa gen pouvwa nan peyi a ankò, se de senp sitwayen, enben k ap bay bilan, di men sa l te fè, men sa l sesi, men sa l sela, enben TT pati avèk yon bò tèt Patrice Dumont, nou pral envite w tande koze k gen nan peyi sa a, ou pral wè kòman nèg nan peyi Dayiti, nèg yo pa serye, yo pran pèp la pou egare, pou makak, sa yo bay pèp la li pran, e se yon nan rezon ki fè jounen jodi a, nèg nan leta a pa gen oken respè Pou sosyete a, sa yo bay yo pran, sa yo vle di yo di, donk sosyete a aksepte l. Antouka, rete konekte sou videyo a. Bòn ekout, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Alò, sou Kafoufèy, m plis kwè se sou Maglo Anbwaz, ta sanble genyen, bon m gen imaj lan, men ou konnen, m pa renmen bay dè enfòmasyon si m pa si a san pou san de sa, men efektivman. Yè m wè Lunie fon twit men map gade kadav nèg yo vre atè an, yo te voyel pou mwen, bon ou konnen m toujou ap m wèl men avan m bay enfòmasyon fòm verifye plizyè sous pou m te ka asirem ke se kòrèk, m wè Lunie twitel a 6 è 58 wi li di pou pi piti gen 3 moun ladan yo gen 2 polisye ki mouri nan yon fiziyad bandi sou machin yo fè jodia nan blòk legliz Wesleyèn nan Kafoufèy, gen moun ki blese selon sa yon moun ki te sou plas rapòte nou, Synapoh a nan yon tweet fè konnen polisye sa yo soti nan 27 yèm ak 31 yèm pwomosyon polis la wi. Yon 27 yèm, yon 31 yèm pwomosyon ki tonbe anba bal wi map gade imaj yo atè a 2 nèg yo kouche. Podyab m wè misye ki a yon papye nan menl pwobableman sak pase la? M wè misye ka yon papye nan menl ki sanble yon papye machin. Eske se pa kanpe nèg yo al tante kanpe machin nan e map gade oh gen lòt moun ki mouri tou e pa sèlman polisye yo map gade yon lòt pèsonaj la a kote ap genlè tonbe tou swa l blese grav oubyen l mouri tou alright m wè misye gen yon papye nan men l eske m ta swete ke gen ankèt ki mennen eske se papye machin misye oubyen eske se yon tchèk nèg yo tap fè. yo te kanpe yon machin epi machin nan vide bal sou yo. Paske men papye, yo rele sa la carte grise ou ankò carte d'enregistrement du véhicule. Ok? Yo rele sa carte grise ou carte d'enregistrement du véhicule. M wè l nan men misye, li nan men goch polisye a te an, men badj li a te an. Misye ap benyen nan san l, nèg yo vide bal sou misye, anpil san. Bagay yo triste, bagay yo grav, donk wi se konfime, e sa ki rive nan zòn kafou fèy la, zanmi ta plede mande sa, donk wi, mèsi Colin Pierre Richard, donk efektivman se konfime genyen 2 polisye kap benyen nan san yo pandan nap pale la nan zòn legliz Wesleyen kafou fèy, Donk ba yon ti kras konplike trè konplike antouka wi se notre Haïti chérie enben ann ale ann retounen kote n te ye imaj ki sou ekran la se devan imigrasyon nèg politik nèg lajan yo pran kwadèboukè yo ben yo envesti nan zam pou terorize popilasyon an. Paske se pa ti kokorat pye atè, nèg sal ak sapat k ap pete bal nan site Doudoun tout yèswa, kout bal fè mikalaw, se pa yo t pwoblèm nan non la. Se malandren valpa, nèg politik, ou pa gen yon pakèt la t prale bwè kounya ap fè charabya, al kriye. Bon m di w sa, mwen menm wè mwen menm, se paske laprès la, m pa ka pa son konfrè lòd. Men mesye nou 40 près la plis itil la repiblik. M klè sou sa. M pa pase yon konfrè, yon konsè lòd. Jan pou l fè emisyon l, kiyès pou l pran ladan l, m pa di sa. Men nou ka plis itil peyi a. Gon yon seri de nèg ki pase la ki pa itil nou anyen, sispann ba yo pale nan tèt moun ap fè bri, pale, rakonte, charabya. Sispann. Sosyete a bezwen tande yon lòt bagay. Kounya m wè nè, nè a pa fè anyen nan palman tout moun ap gadel kounya lka vin pran laprès lap vin prezante bil, ki bilan? Te gen bilan? An kòmsi mwen de jem pat kale la m tap gade nèg yo, nèg kap mache pote valiz nan ministè kòmsi m patap gade yo, de nan yo m patap gade yo, kounya yon nèg ap mache kriye nan medya, oh li te fè sesi li te fè sela, kibò? la presse ka plus utile Darline Jean tu vas bien la presse kapab plus utile la pre micro n ka ede Jean Morvan toujou di l don ann fè micro a plus ede gon pakèt jenn gason jenn fanm konpetan nan peyi a chèche yo pito. Suspann bay yon seri de nèg expire la parole chak segond. Se yo menm ki gen plus, se yo ki gen plus tan parole nan media. Suspann. Se la vle pale, jodi a la, teknoloji avanse. Kreye chèn YouTube nou mesye. Kreye page Facebook nou epi pale. Pale ak peyi a. Ou konprann? Mouri sa tout jounen vire tounen, yon emisyon ap fèt, nèg la anpeche moun pale, bling telefòn, o tèl senatè rele tèl, pou di kisa? Nèg jounal yo mesye, pran men nou, nèg la fè yon refleksyon kòrèk wi, o tèl senatè rele, pou vin di kisa? Nou pa ka fè peyi a sa mesye. Sa vle di ke nèg sa yo pa inosan nan malè nou. Yon pakèt ladan yo pa inosan nan malè n jodi a. Sa vle di kwadèboukè pa t ap etalye la a. Nèg politik a 99,9 pousan konplis nan sa kwadèboukè ap andire jodi a. Nou klè sou sa. E nèg politik. E si w al mennen ankèt, al mande chèf gang yo, kiyès ki ba yo premye, y ap di w nèg politik. Kiyès ki ba yo premye zam yo? Nèg politik. Sa vle di ke nèg sa yo pa inosan nan malè peyi a. Donk sispann, sispann ap resisite nèg sa yo. Sa vle di ke kite, voye yon gòdèt dlo dèyè yo, epi di yo, ale, ale anpè. Al anpè, kite yo dòmi nan tonbo yo. Donk pa bat pou n ap resisite nèg sa yo, vin bagay, vin di ki sa. Kounye a nèg ap mache prezante bilan. Ki bilan? Kòm si e ou k ap di mwen m pa la, m pa wè. Nèg yo rich nan ti tan wi. Si te al longè kay nèg ap konstwi la atè a nan Denawè nou la nan ti tan wi. Nèg yo miltimilyonè nan ti tan wi. Epi pèp la nan fatra. Nou nan fatra, menm yon kafe apèn n pa ka pran non. Gen nèg yo gen gwo machin yo ap woule, dayè yo gen tout bagay etsetera. Yo gen fanm pa pakèt, kay isi, kay lòtbò. Nèg yo chaje kay, kay vwazen. Al konstwi an Repiblik Dominikèn. Nèg sa yo anpeche ti jèn yo nan bon ti vi wi. Sa se yo gen lajan? Bon, peyi a difisil. Se yon peyi difisil wi da. Ou konprenn sa m di w? Peyi a difisil. Ti jèn yo pa ka jwenn ankenn ti fi pou yo koze non. E nèg palmantè yo pran yo. E bèl ti moun byen kanpe bay tout tete doubout, choukoun wi. Wi, bay m serye m ap di w la wi. Sa di bon ti jèn jan k al lekòl pa ka jwenn yon bon ti fi pou yo renmen, palmantè pran yo. Menm jan w wè bandi ap pran jèn ti fi, palmantè yo pran yo tou. Gade yon bon ti jèn jan pa m ka jwenn youn non pou l pase yon ti moman ansanm yo yo pa ou pa gen kòb nan men w palmantè pran yo ou konprann sa m di w e timoun wawòt ankò wi en ti zokiki wi timoun zokiki timoun wawòt sa vle di ke kounye a nèg sa yo manda yo fini m dan yo kòmanse ap mache nan radyo fè pelerinaj pale fransè o m te fè m te fè bon ki bò kòm si mwen m pa t la m pa t ap gade. M bay vag. Bon m retounen kote m te ye. Kidonk ke anpil nèg sa yo, en cherondondo, yo pa inosan nan malè peyi a. Sa fè yè, m wè anpil moun, gen moun ki pa fin twò kontan pou m pa danyen sou lanbè. Misye fon entèvansyon m estime gen anpil pwen k pa fin kòrèk ladan l. Epi m di peyi a men sa m konprann. Men sa m konprann. Kounye w ap pral di m lanbè inosan? Lanbè pa ka inosan non. Eehh Georgette, Lanbè pa ka inosan. Depi lè Lanbè ti kat kat wi l nan politik. M ta renmen on moun di m kisa vrèman Lanbè fè pou peyi Dayiti. A pa de li menm ak fanmi l ki rich, yo pa p janm pòv ankò. Al Jakmèl, w ap wè Lanbè, misye, li byen, l ap byen dòmi. Bèl kay li, l ap konstwi otèl, ou a ti frè l la vin la yon ti tan la, li gen tan gen, li gen tan konstwi. Dayè, e dantis li ye wi, li gen tan bliye zafè dantis la. Ti frè l la, gen tan konstwi gwo otèl, e, y ap byen dòmi. E ki sa otèl sa itil la repiblik? Anyen! Kounye an te ka di, bon, nèg yo envesti, li envesti ak ki lajan? Lajan pèp la? E kisa pèp la li menm benefisye? Mwen tande wi, mwen wè moun ap di m ke nan TT ou sadik, gon nèg ki di yo wap fè, kòman mouche te di, manipilasyon, e vre? Se paske ou zonbi ou pa wè klè ou menm, mwen m wè klè. E ou zonbi, mwen m wè klè mwen menm. E Nerlin Valcourt, mwen m wè klè mwen menm. On nèg ki pase 25 ap sèvi blan meriken wi. Misye gen chans plizyè fwa l prezidan sena wi. Konseye tout prezidan wi. Sa di misye toujou nan pouvwa a. Fè pati blòk majorite wi. Prezidan di sena wi. Prezidan de lasanble nasyonal. Senatè de la repiblik. Ou pa ka jwa ak sa. Epi kounya sak pase? Kounya je Lanbè la li pran yon frap nan je daprè sal di? Lanbè pa Ayiti non. Wi daprè sa Kenley Augustin di nan Liliane. M tap tande li, li ki di sa. Pa gen okenn nòt ki sòti ofisyèl nan anyen men m kwè Kedlaire li anonse ke se zanmi yo ye kòkòt a Figaro, li anonse ke Lanbè pa Ayiti, Lanbè al Kiba, lal pran swen Kiba. Poukisa e Kiba wal pran swen? Ou pase tout vi w nan politik lan Ayiti. Menm yon lopital ou pa egzije konstwi si w malad pou pran swen lakay ou. E se pi gwo pwoblèm nèg sa yo la a wi nan sanksyon yo bay la. Nenpòt ti tèt fè mal yo genyen, yo kouri moute Miami dwat, Jacksonville Hospital. Dwat! Miami tèt dwat, Florida tèt dwat, nenpòt ti tèt fè mal yo genyen. Kounya etazini mete nèg yo yon ti kras nan kanpe lwen sa di lèw gon tèt fè mal kounya wap reflechi ki kote ou ta lage kò yo lanbè pa ayiti non e daprè sa kedler di sou kiskeya lanbè gentan al pran swen kiba alòske lanbè misye te konseye kiyès michèl mateli. Te gen plis pase 4,2 milya de dola nan peyi a pou te envesti nan le sosyal. Nèg yo pat janm ankouraje pou te konstwi yon lopital modèn nan peyi a. Sa yo pa janm konn si y ap malad. Bon, ou wè nèg isi pa serye, se paske pa gen jistis tou wi. Mwen menm m ta nan plas nèg sa yo. Gen de bagay depi ou wè m ta rive m tap egzije pou konstwi son bon lopital avèk bon medsen pwofesyonèl dèyè n gen medsen n pa gen lopital e sa t fè anpil ap pati kite peyi a ou pa wè doktè jèn doktè figawo nèg ti lapli san sal kokorat te kidnape te mande milyon dola misye kite ayiti m ap gade misye la kounye a e ki vin bò isi a la li gentan jwenn lisans li pou New York State kòm medsen Gadon sèvo peyi a pèdi. Paske dayè, jodi a nap fè pwomosyon pou kokorat, pou fatra, pou vagabon. Gadon sèvo konsa n kite peyi a pèdi. E pi kiyès kap dirije peyi a wi, yon medsen, yon doktè wi kap dirije peyi a, e nap pèdi bon medsen. Paske yo te kidnape misye, yo mande plis pase 300 mil dola ameriken pou yo libere l. Enben, tande byen wi. Lambert pase la a kòm konseye Martelly. Nèy, te gen plis pase 4 pwen 2 milyar de dolar disponib pou te envesti nan le sosyal. Menm yon bon lopital yo pa egzije konstwi nan peyi a, modèn. Gen 2 bagay enpòtan pou nèg yo ta egzije. Konstriksyon bon lopital, answit, yon prizon modèn. Se paske pa gen jistis ayiti wi gen jistis pou malere gen jistis pou tankou gon ti jèn la kap dim ke sil gen 5 an nan prizon yo aretel nan plas yon frèl yo pa janm liberel men jistis nou gen an wi jak la fontan tande sa yon ti jèn ke yo aretel nan plas yon frèl li gen 5 an dèyè baro se sa yo pou trete pou peyi a. Sa di nou gon jistis ki la pou fè ti malere abu. On nèg vòlò on bannann, li fè 10 an dèyè prizon. Epi on nèg kap vòlò milyon ki nan kidnapping epi nèg ap jwenn kòb anba anba pou yo liberel nan abeas corpus. Epi on bann vòlò nou ye. Sa di son peyi t chaje vòlò ladanl wi. On peyi t chaje vòlò ladanl wi. Sa di si te gen jistis, kòmsi gen egzanp ki te konn trase, lè nèg yo rive o nivo di parleman, yo t ap egzije nan bidjè nasyonal lan pou genyen yon prizon modèn ki konstwi. Paske prizon Pòtoprens la li depase, Kwadèboukè li depase. On prizon te fèt pou lè kondane, se pa sa yo fè, yo boure tout moun ladanl, yo boure tout moun ladanl, kounye a si w ta wè etal plen fatra, sal, tankou peny ti dan, e ben, si nèg sa yo te konnen te gen jistis ki tap frape yo, yo tap egzije la konstriksyon yon prizon modèn. Paske yo konnen apre yo fin vòlò, la jistis te ka rele yo. Se sèl Ayiti wi. Mwen menm bon m di w yon ti bagay. Mwen konn yon seri de moun k ap joure m, k ap joure Morvan. Poukisa? Paske n ap denonse vagabon. Epi lè moun yo ap joure, mwen konn wè menm kèk grenn k ap di, o, egri ou egri. Egri? Kont kisa? Si w wè m meg e paske m on ti kras m pa renmen twò manje wi. Men m chaje manje wi. Sa vle di ke kisa egri pou kisa? M nan fatra avè w? An jan m wè n ap goumen devan imigrasyon la m la matè avè nou la nan pil fatra sa? Non! M ta renmen nou sòti nan labou nou ye a. M ta renmen ke n sòti nan fatra a, men m pa ladan l avè nou. Okontrè, se paske m s on bon sitwayen. M te ka di ki mele, bon ki mele m vre. Pwen ba, m di nou m pap kandida. M pa gen entansyon kandida. Sa di m pap travay paske m ap chèche vòt. M s on sitwayen konsyan, m rann mwen kont ke moun pa viv konsa, m di n ke jan n ap viv la pa bon. Epi n di m egri, n ap joure m di m betiz, atake m.